li menm ki se responsab sou komisarya bim ki nan klèsin ebyen li menm li chita kòl nan tomasen ebyen ayè la plizyè bandi ak zam anvayi lakay li bandi yo panse tout polisye se menm yo rantre yo touye 3 chyen nan lakou a epi yap vanse ebyen komisè polis la li menm li pa di nèg yo anyen li kite nèg yo avanse byen avanse epi li mete bagay nan lestomak nèg yo. Nèg yo fè kòmsi se nan jaden manman yo ak jaden papa yo y ap pote boure, kòm dabitid, rantre lakay polisye, pran polisye, touye polisye, ebyen yo panse tout polisye se menm, ebyen komisè Xavier Ceide li menm ki se responsab sou komisarya Bim ki nan Clestin, li mete bagay nan lestomak nèg yo. Mezanmi plizyè videyo avèk imaj rive jwenn nou, nou wè nèg yo touye 3 chyen, genyen 2 chyen nèg yo tiye chyen sa yo devan pòt la menm e nap gade pil san yo, nap gade yon lòt chyen ankò nèg yo tiye nan lakou a, malerezman nou pap ka poste jan de videyo sa yo pou moun ki ta renmen wè videyo sa yo e aprè sa nou wè foto nèg yo gon nèg ki pran yon bal aparamman nèg sa ta pran bal nan tèt. nan je nou gade boul je a vole sòti deyò mezanmi bagay la rèd e nap gade videyo jenn gason sa yo malerezman nou pap kapab poste videyo sa yo tout moun ki ta renmen wè videyo yo just ale sou paj telegram nou obyen ekri nou nou kapab jwenn videyo sa yo antouka de twa grenn bandi anmwens nan repiblik la. Se konsa bagay yo ye bandi yo depi yap bay problèm fòk yo jwenn yon moun pou bayo bagay kenbe nan men yo mezanmi nap kontinye avèk enfòmasyon yo paske bourik chaje pa kanpe kidonk bagay la kòmanse rèd tout bon nan peyi dayiti malerezman moun nou ta sipoze konte sou yo Jan nou wè gouvènman Ariel Henry a li menm li tap mande pou plizyè peyi nan mond lan vin ede yo, nou wè nan konsèy sekirite nasyon zini ki te genyen plizyè reyinyon ki te fèt ebyen yo te vote pou genyen yon fòs miltinasyonal nan peyi dayiti yon fason pou konbat bandi yo nan peyi dayiti nou wè gouvènman ameriken an yo menm yo te pou bokou nan kad pote boure sa ki ta sipoze fèt sou bandi yo nan peyi dayiti. Malerezman pat gen oken peyi nan mond lan ki te vle pran tèt ploton an, nou wè peyi Kanada li menm ki te kanpe an chen cho ki te vle pran tèt ploton an yon fason pou vin konbat bandi yo nan peyi Dayiti, nou wè gouvènman Kanadyen an yo te voye yon bato, bato sa ki te kwochte, bon pa di ki kwochte ki tap. flannen sou lanmè peyi Dayiti e yo te voye yon avyon tou ki te vin fè rekonesans avèk tèren an, ebyen sa k genyen jounen jodi a la a, responsab nou oubyen nou kapab di wo kòmandman lame peyi Kanada a ebyen yo fè konnen yo p ap kapab vin dirije yon fòs miltinasyonal nan peyi Dayiti akoz yo deja nan batay ann Ikrèn, pa bliye Ikrèn ap goumen avèk Larisi Se preske anpil peyi ki mete dèyè Ikrèn pou konbat Larisi, ebyen nan moman an la, gouvènman Kanadyen an atravè Wo Kòmandman Lame a, yo fè konnen yo pap kapab vin pran batay sa, batay pou konbat bandi nan peyi Dayiti. Men sèl sa nou konnen, nèg yo konnen egzatteman ki sa ki genyen atè a, nèg yo pap janm pote boure konsa, nèg yo sonje sa yo te pran an 2004, Lafitte sou Aristide bagay la pat dous pou nèg yo fransè te vole kouri ameriken te vole kouri kanadyen yo te vole kouri enben bagay la pat dous pou nèg yo epi kisa tou nèg yo ap fè mezanmi nou wè nèg yo voye avyon avyon vini yo gade yo voye bato bato ap fè similak epi jounen jodi a yo di yo pap kapab ba nou kout men. Pandan se tan zam ak minisyon ap sòti nan peyi Etazini ak plizyè lòt ankò. Mezanmi nan kisa nou pran? Antouka pwoblèm peyi Dayiti se Ayisyen ki pou rezoud li se nou menm ki pou mete ansanm pou nou rezoud pwoblèm nan menm jan avèk komisè a an nou gade kòman nou kapab bay bandi yo bon jan bwa kale paske se twòp Gwo chèf nan peyi Dayiti kap kole bounda avèk bandi. Gen plizyè moun nan peyi Dayiti depi yo arete yo dosye bandi ap fini. Gen plizyè moun nan peyi Dayiti depi yo mete yo anba kòd afè bandi a ap fini nan peyi Dayiti. Kiyès poun mete anba kòd? Plizyè fwa nou di men ki moun nou dwe mete anba kòd si nou vle rezoud pwoblèm bandi ki genyen nan peyi Dayiti paske kominote entènasyonal la li pap vin regle anyen pou nou. Nego jouwè kama kama mesye kama madam kama rive sou Ronald Jesiko a e gran papa kama lap rive sou Rony tou wi gran papa kama ap rive sou Rony Rony se youn nan nèg swadizan ki fè moun ki te pwòch li plis mal Rony se youn nan nèg jodi a. Etan gen swadizan ki fè konnen ke se moun Sèkalasous li te ye. Mouche, jan m wè moun Sèkalasous gen bon kè, moun Sèkalasous bon moun, m pa kwè Rony te moun Sèka. E pa vre mesye, Rony pa moun Sèka. Menm ke Rony ta moun Saltadè, swa li ta moun Loska Kawòs, e menm liy Sèka, moun Byasou, menm liy Sèka, mouche, se sèl Rony Celestin ki t ap nan dimansyon ke li ye a mesye. Mesye, pou yon nèg ap viv mesye, pou nèg la toujou bliye le pase, pou nèg la toujou bliye ki kote l te ye, ki kote l soti, ki kote ki mete l sa jodi a, misye pa janm gen konsyans. Si l gen yon Ayisyen ki san konsyans. Ouvri prizon enben jou wè mesye kama madanm kama rive sou Rona Jesiko a gran papa kama ap rive sou Rony silè se kèt menm pou mechanste mesye map redi nou son kò mesye moun sèkalasous se bon moun. E pa sot nan e pa sot nan seksyon sa yo a Rony di an Rony gade Rony mechan jodia pou map gade kote Rony chita li limen yon balèn lap priye di abi fè sèk la ou poko pa wè Rony ou pa fè sèk la sou pyès abi ou pa fè pyè ou pa fè moun sèk la sou pyès mal kama ap rive sou ou madam kama madam kama madam kama wi mari kama. Manman Kama, Papa Kama, wè yo rive sou Ronald, Gran Papa Kama ak Tonton Kama, yap rive sou Rony to ou ta. Rony yap rive sou ou, ou pa ka mechan konsa. Jodi a pou sam konnen nou fè pou ou. Mwen menm kap pale la mesye, e pa djòle map fè mesye. Rony te sipoze milyonè, m te sipoze gen yon jèn ti femèl gran nèg. Sak tiyem nan. Lè w pral nan konba pou Rony di kyèt mesye api lap kriye li toujou gen dlo pre wi li toujou ap di mesye Johnny pitit gason m pou sa w fè li gou lè mesye Rony Rony Rony met ajenou devan madanm ni depi te frèt pito kap tande m la li paka di si li paka di se manti map fè mesye lè sa mini jako la Rony met ajenou devan chez li se mande sou tou de pitit li yo li di Johnny map fè w grenn e kat menm pou sa w fè pou mwen nan vi pam. Èske ou konprann? E pa bagay pou m te di. M te jwe yon wòl pou Rony ki pa t piti. Rony mechan. Fini li fin chèf, li lage m. Bon menm djòb polis palmantè a la, Rony fin ban mwen, Rony pa t menm konnen si m t ap reyisi li menm. L annik fè ti demach la, li lage m anndan an, epi mwen menm m mèt gason nan gason m. Lè sa a m pa t ko menm konn Pòtoprens byen menm, m ranpli tout pwosesous yo. Lè sa pou al dcpj pou dcpj wè si ou menm se yon moun ki dwat ou ye. Rodney konnen m te gen yon seri de batay m t ap fè pou li, yon seri de batay ki vrèman solid. Li pou li, li konnen m pa t ap janm ka polis palmantè. E se pandansetan, tout sa m t ap fè yo se pou ou. Rony ou pa moun ou pa moun ou son lapès ou son giyon ou menm son satan ou menm son kriminèl ou menm son awousa ou menm son fiyèl patoye Rony gran papa kama manman kama gen pou rive sou ou wè gade wè wè wè wè wè manman kama rive sou Ronald Jesiko. Gran papa kama yo rive sou ona jesiko m pa di yo pap rive sou mwen tou non men avan yo rive sou mwen yap rive sou anvan ou mesye trop pou yon nèg kanpe nan vizaj tout moun serye il fò ou konnen ke si pou ta senatè fòk yo ta fòk yo ta ouvri tout pòt prizon fèmen tout pòt lekòl imedyatman ou fin senatè tonnè krazem iba ona jesiko tout sistèm nyèt kouman pou l fè lajan. Aby vakabon konsa, asasen konsa jodi a la ou ta vin bese non ou ta rantre se ka nou kolonje tout sistèm ou depoze tout piw pou touyem men avan ou touyem nan karma ap rive sou ou malfektè sal asasen koulè m wè tout jounen ou gon bout balèn devan ou m pa konn kilè ou te pè m pa konn kilè Rony te pè tout jounen m wè Rony gon balèn devan m pa oh Rony fenk gangan. Kilè oni te bòkò? Kilè oni te gangan? O nou fenk gangan ou fenk bòkò? Asasen! Mèt la jodi a mèt la ou sè kalasou sa mesye pye tout moun sè kalasou santi ou paka met yon tenis nan pye w ou paka met yon soulye nan pye w tout moun arime tout moun malad tout moun santi sou pye ou met pafen sou nan 30 minit nan 15 minit ou tou santi ou santi fatra ou santi pousyè.